Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon Nou kontan avèk ou, nap salye tout moun ki un peu partout a travers le pays et a travers le monde et c'est parti pour votre émission nou pral enjoy nou, m ta kapab di se prèske oh my god men ekoute fòm di nou ke sa fè yon bon ti tan la oh my god li pa rete sou chanèl sa l plis travèse sou obsesyon se sak fè map mande nou pou nou kapab al abone avèk obsesyon prod'z paske de dosye kiltirèl aktyalite politik gen yon lòt ekip tou ki sou obsesyon an. Ebyen sa kapab rive tou ou tande vwam sou obsesyon. Lèw pa tandel sou RLProd se travèse dirèkteman sou obsesyon ou kapab tande vwa sila. Ebyen fòn di ke pandan nap pase nan zòn plas bwaye ebyen je vu kelken ki avèk yon ti enstriman nan men li mta kapab di se yon sòt de klavye men an peti klavye lap jwe lap chante. nou ta kapab di se yon artiste de rue, men ki finalman anvoute anpil moun par sa manière de faire. Sa li ap fè a, etan k'artiste de rue, ebyen li fè li avèk yon sòt deksterite. Mwen fasine, mwen rele l, mwen fè yon ti video avèk li, li chante, li jwe mizik, li te pèmèt ke nou jwenn 2 mizik, alò 2 chanson, se yon entèpretasyon de la chanson de Cadillac et Bedjine, Pou ki n te marye, je kwa, epi, Lotro chanson se Pa anmède m de New Look. On va le regarder et l'entendre et puis après on va revenir pou boukle. Bon, n ap salye tout moun ki pral gade videyo sila. Fò m di nou ke sa se yon sitwayen nou wè nan zòn bò plas Bwaye. Sa m ta kapab di se yon artiste de rue ou menm ou ta kapab imajine li konsa. Men ekoute nan video sa ou pral fè a ou pral wè yon seri de bagay ke ou pa ta kapab imajine. Petèt ke se ta kapab yon moun ki kòmanse fè mizik epi rive nan yon moman bon pwoblèm lavi fèl fè yon lòt chwa. Men ekoute gen yon pakèt sitwayen ki yo menm tou nan difikilte e ke sa yo ka fè a yo fèl. Mwen panse ke video sa pèmèt ke nou wè anpil paramèt e se poutèt sa Nou pral enjoy avèk atis sa e le tan pou nou kapab pèmèt ou wè tout talan li genyen alò se parti. Ok m sali nou mesye dam e piano peyi a ki avè nou e pou moun ki pa konnen se yon djaz ki la lè nou di djaz la pou moun ki pa konprann sa e se anpwen tout bagay yo la nèt nou apre la gen piano a la. N ap tande vwa mwen epi gen lòt sistèm ke m pral tande tou. M pap tade twòp m pral fè nou tande piyano a, djaz la tou k ap jwe la. Ok. M pral entèprete yon mizik ke, bon, nenpòt mizik m ka entèprete la wi. Ban m entèprete youn. Ok, n ale la. Ki kote ou aprann jwe klavye? A Mwen aprann li Okay nan Okay. nan si pi presizeman nan Simon Okay. Men lekòl Nan mizik? Yon ekòl mizik yo te fè nan egliz MEVSH ki nan Simon. Ki sa k fè w pa kontinye nan mizik? E bon M toujou kontinye jiska prezan m ap aprann mizik la wi. M toujou ape fè rechèch Men e ou ou m te kapab jwe mizik lari? Mwen jwe nan la rue. Bon se sa map pratike pou le moman men mwen toujou ap mwen toujou nan mizik la an plen. Eske sa ka rive si yon djaz rele w la pou w al fè kèk kout kibòd ou pap gen pwoblèm sa a? Pa gen pwoblèm sa a non. Depi ki laj ou kòmanse jwe enstriman sa a? M kòmanse enstriman sa ki nan men m nan sa ou konnen. Se mwen ki pran yon seri de pyès mete yo ansanm mwen fè li. An se ou k fè l menm? Mph men mwen kòmanse jwe depi depi piti ou konprann? Men enstriman sa a m apèn fè sa men m fè lòt enstriman. Men sa s on kibòd? Sa s on kibòd? E m rele l kibòd, m rele l pyano bon li pa vrèman dwon non Fritz. Mph men e kòman pou w fè tout E m ta kapab di tout asanblaj sa a epi ki prèske bay yon òkès m pa konprann, m di non. Ou met mizik la sou telefòn epi kounye a la ou pase son an sou sa. Ok banm esprime la, se yon melanj Ok. wap wè tande vwa a, wap tande piyano a avèk yon beat Ok. e ke mwen genyen kap pase tou. Ok. Se tout sa yo ki ansanm ki konbine ki fè nou tande, nap tande la. Eske le fèt ke jounen jodi a la w ap jwe pou de patikilye, w ap jwe nan lari paske m ta kapab di se yon artiste de rue e ki pa gen twòp renome, si w jwenn yon pwogram, ou ka jwenn li, ou ka jwe tou, si yon moun vle ede w, li kapab ede w, li kapab pouse w pi lwen tou, se sa? Wi alèz, sa w di a e sa. Men fòk gen yon nimewo de kontak. Nimewo kontak la se 36 90 84 16. Chak moun kap jwe li gonw non d'artiste. Wi mwen menm non pam nan se piano peyi a se moun yo k ban mwenl. Piano peyi a ou jwe tout kote deja? Moun yo konnenm paske jan ou te wè mwen sou plas Braye a e konsa plizyè kote konsa mwen konn jwe gen anpil moun ki konnenm. Antouka m espere ke anpil moun ap wè atis la yap apresye atis lan. E lè gen yon ti aktivite lakay tou yo kapab rele atis lan pou kapab vin jwe yon ti pwogram pou yo. Alò m pa konnen atis la si w gen yon lòt grenn mizik ou kapab gratifye nou e gratifye tout moun ki pral gade tou videyo sila. Pa gen pwoblèm non map fè sa wi. Banm yon mizik ki. Nap toujou genyen li avèk nou poul kapab pote satisfaksyon pou nou, ba nou plezi, men fòk nou fè sa. Fòk nou kapab kontakte atis la tou poun kapab voye kichòy pou li sou nimewo li te bay la an nou bay nimewo ankò atis la. 36 90 84 16. 36 90 84 16 sa se atis peyi a, piano peyi a si nou vle ede li paske sa lap fè la m panse ke li kapab rive ladan li paske si se aletranje li tap jwenn anpil ankadreman ebyen isi Pas d'hypocrisie fok nou ankadre atis la. Atis la yon denye mo pou fanatik yo. E ap di fanatik yo tout moun ki gon bagay kap fèt rete pozitif ladanl epi avanse ladanl epi lòt moun lòt e atis m pap di atis non e lòt fanatik ki konn sipòtem yo ki renmen sa map fè a e toujou kontinye fè sa e sa ki poko fèl tou kontinye sipòtem. Mèsi anpil atis la. Son nom d'artiste se piano peyi a li bay numéro téléphone li si yon moun ta vle ede atis sa si yon moun ta vle pou atis sa jwe live pou ou ou ta chanje materyèl pou li paske si wap gade materyèl yo se kelke choz ki parèt yon ti jan dezyèt ben de tout manyè atis la bay nonl li bay numéro téléphone li merci beaucoup l'artiste.